Manman nou yo gen kouraj. Very busy. O four et au moulin. Occupé en pile. Go to the market. Lack of money. A lot of kids. Lan mache pou ale. Pa gen lajan anpil pitit. Pa fè bagay yo mal. Pa de wè. Sinon ou vann. Helping others. Helping other moms kids. Ede moun lòt timoun. Ede timoun Manman yo youn e de lòt. Ede pitit ki pa pou yo. Ede yo etidye. Ok? E surveye yo. Met kontwol. Lantrèd a edike. Si sa esplike matematik, lòt la esplike gramè. Moms a cultural a cultural resource Moms sa yo se yon richès pou peyi a Manman sa yo se yon richès pou peyi a Peyi Dayiti Pa de jenès a deprave avèk sen manman nan Ou solidè, se yon richès. Nou pa ka kite bagay sa kraze. Ou al touche, ou pa wè sa kòb la regle. Men benediksyon tonbe kanmenm. Mèsi Bondye. Thanks to moms feeling bless viv moman sa yo nou santi nou konble nou santi nou te konble remèsiman sensè a tout nou mè M santi nou byen moulen. Memory of our moms. Dwe kòp. Souveni de nou maman. Pafèt. Nou pa sonje sa. Ki jan maman nou yo. Kouman maman nou sa yo. Te pafèt. Mwen men m pap kabliye sa. Manman sa yo te bon. Yo te gen kouraj de mère. Kids fed anyway. Kids fed anyway. Yap manje kanmen. Cheap meal la provide. Bon manje. Wap manje. Manje natirèl ki pa pwosès. Si moun pa bal lekòl san manje ak manman sa yo, wap met yon bagay nan bouch ou kanmèm. Yon vye mayi, wap brase ba li. Wap brase ba li lap manje. Yap kanpe pou nou ri yo son defi yap releve e yo byen releve l. No time to waste. When I know you know there's Petit pot fè jouda. No time. Mwen sa pa gen tan pou sa. Focusing on working. Mwen te pa gen tan pou m mache leve kalòt pou w ale lè w bezwen vwazen. Ou pa gen tan pou fè jouda. Ni kritike. Manman sa yo ap travay. Yo travay se la liberte. Lave, pase, fè timoun etidye. E yo menm yo gen pou al travay tou. Yo gen lòt aktivite pou yo fè pou yo antre lajan. Tan kwen fò yo koud pou ti moun, fò yo bay leson patikilyè. Moms learning how to do sewing to help everybody. Fòmidab, hein? Manman sa yo ka koud on vye rad ba ou? Pa bezwen met pèpè non. Yon timoun ki pa t gen yon manman konsa, nan epòk sa, ou manke. Pase egzanp lan. Se lan egzanp lan ou preche yon timoun. Sou manman sa a, li vin yon koutiryè san parèy, lè l koud yon rad pou ou, afòs de koud, lè l koud yon rad pou ou, y ap mande kote rad sa a soti, tande. Yon manman ka leve byen bonè. Si ze lap fout ye kanmenm. So, se pa pitit pa l sèlman l ede, tout pitit lòt moun ki an difikilte l ap ede. Bèl bagay sa. Manman sa yo nou konn soufri. Nou pa gen mo pou nou remèsye yo. Sos pwa fò w fè l byen. Dodo sos made with black beans. Pa gen blendè nou. Se pile pwa. Pile pwa sa, pile pwa nwa. Byen pile pou gen bon ji sot ladan l pou l ka separe. Si gen anpil pitit, hein. Ou fin ou gen pou pase bale pou ede manman w. Fòk ou etidye. Pa tann lè w vin kot manman w ou pa konn leson w. Lè manman w ap peche pou vant lan wi l ap di w repete. Premye mari w se travay ou. Mezanmi mwen pa fin dakò Pito Pito m mande pase vòlè m Pito m mande pase vòlè m Mezanmi mwen pa fin dakò Pito m travay pase m mande Sa se ti chante de moralite An tan So Ou menm ti fi fò w konn lave ti kilòt ou hein Well Ou aprann fè sa depi ou piti. Bon travay. Sou manman yo, mom as advisor tou. Vakans rive, l ap di w, se ti jèn fi, chache yon vye lekòl ou ale pou w al aprann kuit manje. Lekòl la make l'art culinaire. Pa lekòl ki chè. Ou pa chita san fè anyen. Tout vakans sa ou pa regle anyen. Hum Pa chita lon vye ti lekòl al aprann yon bagay Menm yon daktilo Pou de twa vakans ou gen tan konn tape De twa mwa Ou lò ou konn tape Ou gen timoun pou okipe Manman ou gen timoun pou okipe E tout bagay monte chè Men erezman Li pa chè tankwè jodia. Li kite yon ti rès pou ou. Ou te konn achte 5 kòb, kòb graje, 10 kòb, kòb graje. Pou w tann manje. Ok, vakans rive, chache yon bagay. Pou w fè tande. Dansin in rara, fòklò pa fin bay e nono! Pa rantre lan bann rara pou w al danse non! Pa fè tan kwè m. Men m pa rive lwen. Men bann rara ap pase, m jis bay woulib. M bay woulib jis nan kafou a, m gen tan tounen lontan. E lan pòt kafou a m rive. Konprann? M wè fè manman nou touye. Wap fè sak pa sa. Une éducation standard de vie. A montre. So please our moms, ok? Mwen pa fè manman fache. Di va vò le plezi de plè a mwen pou mè. Spesyalman. Kote bon manman sa yo ye? Ou te fyè de sa mè. Mou voye lan mache, a vre? Bad food to be turned. Wap pote provizyon ki pouri a tounen. Sa wap fave. Machan nan pap joure ou. Depi se pratik manman, li pap joure ou. Ou bete achte lan, men pratik manman ou. Se yon moman liye tou. San pwoblèm, yo retounen la marchandiz avèk yon maman agreyab kòm marchand. N'oubliye pa de lave les asyèt. E pi retire manje lan chodyè pou separe. Pou 15, 14, 13, konbyen pitit li genyen ankò. Fò w tout jwenn. Fò w ede manman w. So, manman w ap voye w lan mache, se poutèt fò w aprann matematik, pa manke lajan, kontwole l. Men si w fè erè, manchann yo ap remèt ou lajan. Lè ki vwen li bak. Manchann sa yo, yo onèt nan tan sa a. Nan mès bas. Gen mès aprè midi, lò granmè ou anmè brale pou akonpaye granmanman. Akonpaye granmanman. Granma is helping a lot. Granma yo ekstraòdinè tou. Se manman yo ye tou. Granma, un amour. So granma gen djòb pal. Al di manman w pou ou, map di manman w pou ou. Men l pap dou sa non l entèlijan. L wap gade wè manman w konn tout bagay. Granma, granma, report to mom. Granma bal pale. Menm si w wè l ap dòmi. L ap vle w, l ap fè travay li. Granma sipòte lè manman. Bèl bagay lan kilti nou hein. Nothing kin about lying ok to your mother. Pa bay manman w manti. Pa gen sa pyès. Li pa manti a sa mè. Sa gen cheri. Pa bliye lè momo fin okipe w li voye w lekòl li menm fò l okipe tèt li pou l al travay pou l al fè lekòl tou So Fè bagay yo byen So mezanmi Manman yo dwe fè kòb la donnen Yo dwe fè kòb ti kòb ya fè fò yo fè l donnen pa gen gaspiye Touye kòb ditou. Fò fèl don. Lanpwè fin ba yon timoun manje, poul pa vle manje w chache yon lòt bagay ba li. Lap ret san manje. E menm manje a tout moun manje. Pa yon manje apa yap bay youn, manje apa yap bay lòt. Manje, manje pou mwen anvan w ale. Manzè Michèl manje manje anvan w ale. Men mayi a manjel anvan w ale. Depi ou te manje ti mayi moulen an, wap travay byen lekòl. Wap travay. Vant ou va vid. E, pa chita sou lorye ou. Ou gen travay pou fè. Ou sot lekòl fò ou ede manman ou.